Sa Bachand ki gentan byen mal pase yo gentan manje nan machandiz sa yo machandiz sa yo se machandiz ranje yo ye frèm a sèm yo nou e gaye odyo a pou mwen ou tande gaye odyo a pou mwen bagay la egzajere anpil. Wi mwen vin ale nan kle siste a ale gou ak jodi a lach ton salam li vini fè yon espageti ak salam ak banann kounye a ni vwazinay ni moun kayay tout sak manje tout tonbe kòmanse tonbe ak maladi frè an Men yo kou a ke yo karis la pa twa yap charye yo ale bon yon klèsis li menm rive ka pa rive wi. Se pa rapò moun wanamèt te bloke fontyè sendomeng lan moun yo pat ka vini pou yo vin vann machandiz e sak fè jodi an ou gen lè resi ba ou pase e pa rapò m konnen gen moun pòdepè ki konn sòti pòdepè pou vin achte wanamèt Esak fè moun yo ki jwenn rodyo a ki gentan konnen bagay la yo tou di konsa pou yo pataje rodyo a de tout fason m konnen gen moun bò depè la k nan machin aswè a kap antre demen si Dye vle pou yal vann machandiz yo e tankou moun bò depè tou ki pral achte machandiz sa yo yo deja machandiz ranje yo ye tou niki di salami All dog bagay sa yo menm bannan espageti moun yo voye yo soti sendomeng tou ranje esak fè fòk moun pòdepè ta vwèman eseye pridan nan moman sa la pou yo pa achte machandiz sa yo paske machandiz ranje vre. Wi paske la se jodi an l pase pandan se tan gen moun pòdepè m panse ki tal achte nan panyòl menm moun pòdepè konnya la fòk yo ta vwèman fè pridan nan jou sa yo la. Paske moun Pòdepè toujou soti Pòdepè pou y al achte anndan Panyòl. Paske se Dominiken ki voye machandiz yo tou ranje. E yo di w moun ki manje jodi an la, tout moun sa yo kòmanse mouri. Gen nan anpil nan yo k lopital men gen anpil ki gentan mouri. E sa k fè yo mande pou yo pataje odyo a tankou lòt moun ki potko achte nan machandiz yo pou yo ka fè pridan. Bonswa nou salye tout zanmi yo son plezi poun kapab enfòme yo ebyen nou prale dirèkteman nou konnen ke se yon moman de tristès ebyen o nivo de petyonvil ebyen nap di ke se nan zòn jivena nan petyonvil ebyen kote ke gen pwopriyete emil makèt ensi ke safi ebyen yo sot ansasine yo aswè a menm apre ke yo menm yo te arive pral fèmen makèt la ebyen apre zavwa komi le fòfè Ebyen malfra yo yo pran lafwit avèk veyikil abò kote ke viktim yo menm tou yo te ye ebyen se nan Emil Marc ebyen moun ki konnen li ebyen enfòmasyon yo kote ke te gen anpil rimè te gen moun ki te di ke yo pa mouri ebyen ann koute deklarasyon yon moun yon temwen. e ki li menm ki t ap di o nivo de la près kote ke li menm li di ke li te la, se li ki t ap tèt yo, ebyen li di ke mesye dam yo, yo menm yo mouri, ebyen ann ale pa bò kote deklarasyon ke li menm li fè, ebyen n ap di ke nan peyi sa jounen jodi a se yon afè de gang, se yon afè de e kote ke ou gen dwa leve maten la ou pa konnen ki lè ke moun nan li menm li ap rantre, kote ke se bandi ki ap fè la lwa o nivo de peyi a. Ann al koute yon sitwayen ki li menm ki di ke Se li menm ki tap leve e moun yo ebyen li konfime ke yo mouri ann al tande. Wi avan sa e nap fè w tande premye voice lan e dabò e se pitit gason l lan e ki ki an mòd panik hein medam mesye an nou tande audio an pi pa la swit nap tande dezyèm nan men lè nou pale w de jisteman Emil Marquette ebyen vit vit medam mesye men nan ki kondisyon misye ye kounya la ou kapab konprann nou pa vle kite imaj la men se kanmenm trè grav an nou tande audio an. Vwala e nan premyè odyo an e Pradel bon nap tande jèn gason an e pitit lan Misye di yo manke kidnape l li menm. Epi pa la swit la, nan dezyèm odyon an, paske te gen kèk rimè ki t ap di eske Emil ta sipozeman vrèman mouri. Men medam mesye nou gen imaj lan devan nou la, nou wè ke li pa bouje, pa gen ankenn reyaksyon. Nou wè yo t ap eseye reyanime l. Nou kapab konprann, m pa kite imaj lan twòp, etandone ke imaj lan pa fin two klin. Men. E ban nou fè w tande dezyèm odyo an ke Pradel ap pale w lan jisteman, ou pral tande konfimasyon egzakteman lanmò Emil Makèt e n ap raple w sa rive sa pa fè two lontan anrr kanmenm medam mesye pa gen moun ki te atann yo ak sa jan nou di la yon kò yon kò ankò yon lòt manb nan sektè prive a la ki tonbe apre Eric Jean Baptiste, bon se si e sèten pou lenstan m panse ke nou mal plase pou nou ta di kiyès ki dèyè sa, bon nou pral eseye chèche plis lwen pou ou disi kèlke minit men avan sa medam mesye ban nou envite w tande egalman odyo sa pou w konprann davantaj ebyen ensekirite an ki rive tout kote. Zanmim e mwen ki ta fè yo lopital la wi ok e mwen ki ta fè yo lopital la e mwen ki ta junior lopital la e mwen ki ta avè yo lopital la mwen diw yo mouri dim yo pa mouri e mwen ki ta avè yo lopital la e talè msot mennen yo moun fanmi an vivi michel avèk bakòp polis petion vil la ok mdiw yo mouri dim yo pa mouri e lè nap leve yo a. Junior. Koman nou e nou plizyè k tap leve Junior a ta e Junior k pale avè nou wi. Lè a e lè l fè a e lè l fè k pral nan kamarèt Degan wi. Lè l rive nan ma kamarèt Degan nan ma eskalye a l tonbe 2 fwa li tonbe yon fwa nan nan nan asansè a. A e a lè sa l nou ko nou potko al lopital la non. Lè Junior ap pale a. E devan m e mwen te la. E pa yo k ap di m frè m. Mwen menm. Yo tirem yo manke kidnapem. Yo tire papam tou. Vwala ebyen men sitiyason panik ki gen la pou jodi dimanch lan pou pa di samdi kòman sa pase la evidaman Pradèl pou kounya la èske yo gen èske gen yon gwoup yo ka yo te ka deja Idantifye dèyè sa? Non anbe se se se nan pale de se bandi pase se nèg ak zam nan petion vil presizeman nan zòn juvena ki ansasinen aswè samdi 26 novanm 2022 a pwopriyetè Emile Marquette ansanm ak yon pitit fi l ebyen daprè Enfòmasyon yo nou panse ke se bandi, paske m pa ka di ke se iks e igrèg men lesansyèl se nèg avèk zam ki yo menm ki ap fè lapli le bo tan enben se yo menm ki arive touye li. Nou prale dirèkteman se yon krim enben nou pral antre o nivo de Jakmèl enben n ap di w ke o nivo de Jakmèl genyen lapolis ki li menm ki pote presizyon enben nan ka Joel Kaoly a. Ebyen direksyon jeneral epi kowodinasyon de près e de relasyon piblik ebyen yo entèpele Joel Karoly ebyen nan lakou Jakmèl ebyen yo jwenn zam epi materyèl sezi ebyen le nome Joel Karoly ki apreyande a Jakmèl ebyen vandredi 25 novanm 2020 biwo de lit kont le trafic de stupéfiants BLTS ansanm avèk dcpj pou detansyon ilegal dam de gè e de minisyon. Ebyen swit avèk enfòmasyon ki fè kwè ke gen yon kagezon dwòg ki te debake nan Marigo pou le kont de Joel Kaolit, ebyen te gen yon ekip detachman Sud BLTS, dcpj, ebyen yo te depeche nan lakou Jakmèl ebyen pou yo te kapab pèkizisyone ebyen plizyè. Yo jwenn tou yon baton teleskopik. Epi, nan fouy y ap jwenn yo, yo jwenn yon pistolè de kalib 9 milimèt de seri SXL 824 de mak Glock 17. Epi yo jwenn 2 chajè ranpli. Epi gen yon chajè de 14 katouch ke yo arive jwenn epi lòt 16 katouch de kalib 9 milimèt. Ebyen kay Kaole, wi y ap jwenn bagay sa yo toujou. Yo jwenn 3 bidon de gaz lakrimojèn don de de mak CS e yon lòt de mak 112 CN nan kay Kawo li toujou mezanmi pou moun ki ap swiv moun afè bon TV yo yo jwenn 2 bwat de katouch 12 don youn de 17 katouch epi lòt la li gen 25 katous kay Kawo li e gade avi a la DCPJ suit d'une procédure judiciaire ebyen menm mesye Kawo li sa e Jimmy si. Nap fè yon rapèl Jimmy ebyen pou nou ka eseye fè yon ti pale w de Caroli ebyen se pa pou la premyè fwa ke non misye ap site nan zafè dwòg ebyen nou raple nou sou prezidan René Préval ebyen si gen moun ki ap fè memwa yo. Ebyen nou konnen ke te genyen e mèt Danton Léger ki te komisè gouvènman ebyen o nivo de jiridiksyon de Jakmèl ebyen kote ke li menm li te fè tantativ ebyen yo te arete mesye sa ebyen lè ke yo menm yo te arive e arete li ebyen pa janm gen moun ki konn ki swivi e ki te fèt ebyen nan menm kad dosye sa nou raple n se sou ansyen e prezidan e e René Préval ebyen an 1995 kote ke Se pa pou la premyè fwa mesye Jacques Caroli yo menm yo ap site non li tou. Li menm pa konnen e puiske genyen yon kanmarad la ki te fè yon repòtaj depi an 1995, èske ou ka fè moun yo fè yon ti tande, yon ti gade, m pa konn si sa ap deranje, pou yo ka wè kòman ke mesye Jacques Caroli ebyen se pa premye fwa ke mesye non l site nan zafè dwòg malgre ke gen anpil moun ki di ke yo pa ta renmen pou ke otorite lajistis yo menm yo pa Yo ta vini pou yo ta pran plezi yo pou yo ta lage mesye Caroli ebyen konsa ann tande yon ti ekstrè de Danton Léger ebyen lè li te komisè jiridiksyon Jakmèl kote ke li menm li te fè tantativ li menm li te arete mesye Caroli. Ann swiv. Vwala, an nou tande medam mesye, la se su e sèten, nou deja gen anpil enfo sou Joel Khaoly, men la n ap ajoute de plis pou ou, paske pa bliye jan nou di l, fòk nou mete jiskaske misye misye pouri nan prizon an ok. Donk ann tande sa e medam mesye w ap konprann ke Ayiti depi depi w gen lajan, depi w gen koulè, se sitou sa hein, depi depi po w swadizan pa nwa ou kapab fè sa w vle. Li te konsa men bagay yo p ap kapab ret konsa. An nou tande ti ekstrè sa a, m byen kwè se Wilky Toussaint ki te fè repòtaj sa a, e mennen msye. 1995, Jean Danton Léger ki te komisè gouvènman Jakmèl leve yon bon maten, ki moun li vle pouswiv lajistis pou kesyon dwòg? Joel Kaoli, ki te grennvant prezidan Preval. A monchè, Jean Danton Léger te gentan pa t komisè gouvènman an lontan! Jounal, radyo, Haïti Inter, 1995. Komisè gouvènman nan Jakmèl poze lapat sou 19 sachè kokayin ki te abò bato Altagrace Marine ki se pwopriyete Mesye Jorel Kaouli. Sou lòd komisè a ak delege Sidès la Mesye Ronald Pierre, lapolis arete 10 manm ekipaj bato a ansanm ak pwopriyetè a Mesye Joel Kaouli. 8 nan mesye sa yo gen nasyonalite etranje. Komisè gouvènman Jakmèl la Mèt Danton Léger presize Lajistis pral fè travay li nan ka sa a san patipri. Li pa t ka bay yon chif egzak, men Mèt Danton Léger souliye 19 sachè kokayin yo ka koute plizyè milye dola ameriken. 19 pakè de kokayin e non sèlman nou sezi kokayin yo, nou arete prè de 10 nèg tou ki te abò ekipaj lan, pandan tou ke nou pwosede a arestasyon de pwopriyetè bato a ki se Mesye Joel Kaoly. Nou senpleman arete tout nèg ki dirèkteman enplike ou endirèkteman enplike nan kestyon an. Nou arete yo e nou pral ranpli lè fòmalite ke lwa mande nou pou nou ranpli. N ap fè se. Striksyon e tout sa nou gen pou nou fè yo se lajistis k ap kapab konnen ki nèg. ki dwe kondane, ki nèg ki pa dwe kondane, men fè sèl sè ke nou arete tout nèg, tout nèg anba kòd e nou pa p ba yo libète pwovizwa. Bon, nou pa spesyalis an la matyè, men se 19 pakè de kokayin, de spesyalis ki wè kokayin yo, wè se de bagay ki trè fò, se de kokayin ki ta gen yon sètèn purte, donk sa ta vle di ke se de bagay ki chè seryezman, plizyè milye de dola. Sezi dwòg sa fèt nan Jakmèl, lendi 30 oktòb pase a. Responsab yo te transpòte 19 sachè kokayin yo nan lokal komisè polis nasyonal la nan Pòtoprens. N ap soulinye kolaborasyon polis nasyonal ak Minuit pou te rive fè arestasyon sa yo nan Jakmèl. Ban m di nou ti pawòl, anpil etid ki fèt fè konnen, depi yon peyi gen lapè, li stab, biznis dwòg difisil pou l fèt ladann. Kidonk, ann chante ti chante sa. Lapè. Vwala, e medam mesye, vwala, vwala, ebyen se enkyetid sa ke nou genyen jodi a la, hein, pa bliye nou di w ke jisteman misye te jwenn arestasyon 10, avèk 19 sak, sachè de kokayin, hein, 19 gwo sachè de kokayin, se pa yon ti bagay ki piti, epi n ap gade nan arestasyon ki fèt jodi a la, w ap gade prèske tout medya yo, tout moun k ap ekri yo, yo pale w ke Joel Karoly a ete arete avèk kesyon zam, kesyon, kesyon minisyon, yo, Yo pa vle pwononse kesyon kokayin ke yo jwenn nan. E nou menm nou kanpe dèyè sa. Se serye la. Donk ou kapab wè se sou menm liy kon konplo an. Ki pou ki rezon yo te relache l la? Ensp. Pradel, m panse fò nou ta konn sa. Ki enfliyans ke misye te gen konsa ki fè yo relache l avèk plis de 19.